Medam e mesye bonswa a tous jodi a se 14 septanm 2021 men kelke ti pwen ke nou pral trete pou ou nan nouvel nou jounen jodi a la nou te remake nan pòtoprens te gen anpil deblozay ki te pete Joseph Lambert ki prezidan aktyèl du sena ki gen 10 manm ladann ebyen misye te vle prete sèman nan paleman tout lòt senatè yo te mete ansanm avè l pou l te prete sèman. Enben, deblozay pete nan paleman an, kèlke manm de gang de 5 segond te kòmanse ap voye bal, anpil deblozay te pete nan zòn paleman an kote mesye Lambert te sòti pou l prete sèman kòm prezidan pwovizwa. Et puis, il y a Premier ministre Ariel, euh, Ariel Henry également, qui nommait le monsieur le citoyen France lui Juste comme nouveau commissaire du gouvernement, eh bien, France lui Juste c'est lui-même qui gagne pour remplacer monsieur Bedford Claude, qui était ancien commissaire du gouvernement, monsieur lui-même qui était, mettait une interdiction de départ contre monsieur Ariel Henry. Et nous gagnons pour nous parler également un journal là de Nou pral pran kote l ye a. Ariel Henry pa gen lejitimite. Atake pou ki desizyon. Ankò. Ankò kwa pa pase. Non. Jodi a nou wè Ariel Henry ap jwe yon jwèt koken. Kote ke Li menm wè e komisè gouvènman an vle bay pèp la jistis, li soti pou l fè l demisyone. L ap bay minis jistis la presyon pou l demisyone tou. Jounen jodi a, pèp ayisyen an wè a klè, se Ariel ki kansè a. Jounen jodi a, nou voye sinyal sa klè, nou di Minis jistis la met kanson l nan tay li pou l fè batay sa paske Ariel dwe arete non sèlman lap tande kesyon lajistis fòk y arete Ariel paske se Ariel ki kansè a e nou vin di minis jistis la popilasyon an avè l pèp ayisyen pral kanpe dèyè l pou l ka jwenn jistis li mèsi. Jan nap konprann sitiyasyon an ye la, sa montre nou klè, se Ariel ki sere Badio. Nan ti dcpj, pran responsablite w avèk Ariel. Se Ariel ki sere Badio. Tout moun Ariel, tout moun dcpj mete avi de rechèch dèyè yo. Li pa jwenn yo, depi yo mete. Ariel Henry nan ti soulye l lap bay tout moun sa yo l kache a. Ariel Henry nou jwenn men tranbe nan asasina Jovenel Moïse e nou menm nou se de zonbi nan lari an lage nan bouda ni Ariel avèk tout akolit li yo ki te deside touye anperè a bon Jovenel son anperè dezòmè nou di Jovenel son anperè dezòmè paske Ariel Henry son gwo asasen ke l ye nou nan bouda l nap mande jistis jistis pou Jovenel. Nou konprann kote l ye a. Ariel Henry pa gen lejitimite antanke pwokirè si Diosdado Louis Jean ak Maj. Sa k anko p ap pase non. Jodi a nou wè Ariel Henry ap jwe yon jwèt koken kote ke li menm wè e komisè gouvènman an vle bay pèp la jistis li soti pou l fè l demisyone. L ap bay minis jistis la presyon pou l demisyone tou. Jounen jodi a, pèp ayisyen an wè a klè, se Ariel ki kansè a. Jounen jodi a n voye siyal sa klè, nou di minis jistis la met kanson l nan tay li pou l fè batay sa paske Ariel dwe arete. Non selman nap tande kesyon lajistis fok y arete Ariel paske se Ariel ki kansè a e nou vin di minis jistis la popilasyon an avèl pèp ayisyen pral kanpe dèyèl poul ka jwenn jistis li mèsi. Jan nap konprann sitiyasyon an ye la sa montre nou klè se Ariel ki sere pat yo nap di dcpj pran responsablite w avèk Ariel se Ariel ki sere pat yo tout moun Ariel tout moun dcpj met avi de rechèch dèyè yo E se la ke nou twouve nou, e ansanm e militan e pati e phtk yo, yo menm yo vin devan e ministè de la jistis yo vin mande e pou minis jistis lan li menm e vwala e pou l pa pran presyon nan men e PM Ariel Henry e pou l pa ta e demisyone e jan ke e anpil e e bri nan lari a fè konnen ke e min premye minis lan li menm li revoke e l mande e pou premye e minis jistis lan revoke e pou l revoke e vwala e komisè gouvènman. E jodi an la, ansanm vwala e militan e phtk oubyen e jovenelis yo yo menm yo vin devan e mis e lajistis pou yo vin mande e jistis e pou prezidan e Jovenel Moïse e yo tou voye yon mesaj klè ou yon sinyal klè e bay e PM Ariel Henry. Tout detay sa yo nou pral vini avè w nan pran yon ti moman e aprè n ap retounen. Ankò yn fwa bonswa medam e mesye, men jounal la an detay. Se te devan aswè a la menm vè 18 è 5 devan palman an anpil zam tap tire paske gen mesye 5 segond yo chèf gang yo ki nan zòn bisantnè a ki pat vle enstalasyon de mesye Lambert Joseph ki prezidan aktyèl sena ki gen 10 manm lan fè enstalasyonl Kèk senatè te reyini pou yo te kapab pwosede a priz de fonksyon de Misye Joseph Lambert ki deklare tèt li kòm prezidan e ki te vle pran fonksyon. Gen anpil bri k ap kouri egalman ke nan Palè Nasyonal gen anpil lòd ki pase si yon moun antre nan Palè Nasyonal anpil zam ap kouri sou li menm. Nou genyen pou nou verifye nouvèl sa e aprè n ap retounen. An nou gade an kèlke imaj Kòman sitiyasyon an te ye nan paleman an e kote Mesye Lambert li menm li t ap te vle prete sèman epi patizan l yo te avè l ki t ap apiye l egalman paske yo vle genyen yon gouvèneman bisefal kote gen prezidan e premye minis. Lambert prezidan! Fagan pete! Fagan pete! Gade ki sa l ye! Lanbè se yon sidès. Yo vote sou Lanbè kòm senatè nan sidès. Lè l vin nan chanm sena a la, yo vote l kòm prezidan chanm sena a. Chanm sena a pran yon desizyon, yo vote l kòm prezidan de la repiblik. Apre tout sa malonèt fè nan peyi a, nou estime nòmalman, fò Jovenel Lanbè sale kòm prezidan de la repiblik. Nou di, anbasad Kanada, Lafrans, Etazini, pran responsabilite yo pou Lanbè prezidan antanke nan peyi a nòmalman. Pa gen wout pa bwa. Jodi a m te di nèg yo, se akò bisefal la ki ka devlope peyi a. Pa gen akò monosefal yo t ap pale a. Jodi a moman an rive, peyi a pral konn yon prezidan pwovizwa, kote lajenès ap reprezante. Lè yo t ap pale de gouvènman de ripti, ebyen jodi a, se Joseph Lambert ki pral bay gouvènman de ripti sa. Pa gen wout pa bwa, ekip Ti Nèg Jenès la kanpe rèd, ekip Ti Lavalas la kanpe rèd, dèyè non Joseph Lambert. Monsieur Ariel Henry, qui est actuel est euh, Premier ministre en pays d'Haïti, monsieur fait nommer monsieur et le citoyen France, le juge, comme nouveau commissaire de gouvernement. Même côté que monsieur Ariel Henry était révoqué, monsieur Claude Bedford, même côté aussi, il voyait faire installation nouveau commissaire de gouvernement, monsieur Franz le Juste. Fò nou di w ke, raple w ke Misye Red Bedford te gentan mete yon entèdiksyon de depart kont Misye Ariel Henry aprèzavwa ke li te konvoke misye jounen jodi a la menm pou l te prezante nan devan komisè de gouvèneman pou l te kapab pale de kout telefòn ke li te resevwa de la pa de youn nan chèf bandi yo ki te tiye Jovenel Moïse, nou pap di chèf bandi, dizon youn nan asasen ki te tiye Joseph Jovenel Moïse yo e mesye Ariel Henry li menm li pat rete konsa men li gentan revoke mesye komisè gouvènman Bedford Claude li menm ke nou pa konn kote misye pase si te prezante nan biwo l oubyen si l pat prezante. dit? Moi, venu là en tant que membre du gouvernement par délégation du Premier ministre qui a donné, qui a nommé, qui a demandé au substitut du et commissaire du gouvernement de prendre charge puisque le commissaire du gouvernement a été mis et à l'écart, n'est-ce pas? Donc, Nou te vini nou akompanye li pou nou wè la pou ou priz de fonksyon, ou priz de chanj. Natyrelman, M pa konnen si nou menm gen kèk kesyon pou nou vle poze men se pa yon konferans de près donk m ka reponn yon kesyon petèt. M pa konnen si nouvo sibstiti komisè di gouvèneman AI a vle fè yon kòmantè tou donk so mwen. E n ap planifye yon konferans de près paske nou poko ka di de gran choz ok. Se vre ke se yon priz de fonksyon men an jeneralman se le minis ki nome. Bon, m pa konnen si w okouran, men règman de la fonksyon piblik fè ke se sèl le Premye Minis ki pe nome e revoke lè fonksyonè de la fonksyon piblik. Kan un ministre nomme quelqu'un se par délégation de pouvoir du Premier ministre. Donk nou ka konsilte lòt moun, mwen menm pou otan ke je sache, paske m gen prè de 25 an m ap travay nan leta, se sa m toujou konnen. E se pou sa ou wè anpil fwa yon minis edikasyon nasyonal konn gen yon ekip moun nou tande ke l mete enpi yo di w li te mal nome, moun sa yo pa menm arive touche. Pa vre, paske li pa t resevwa yon delegasyon de pouvwa di premye minis pou l te ka pran pwofesè sa yo. Donk, donk se yon bagay ki byen senp, le premye minis a mis a pye le komisè di gouvèneman, il a chwazi un substitut du commissaire du gouvernement pou fè asire l'interima, donk nou jis akonpanye li la pou nou konstate ke l pran chaj. ok mentnan apre a la minit ko gon anons pou ka e pou ba yo ka konkli bagay donk de tout fason nou pa la pou sa jodi a donk nou nap kanpe la pa vre paske m te di nou se pa yon konferans de minis de enteryè. Se la nap kanpe avèk nouvèl nou pou jounen jodi a la se nouvèl ki te pli cho nan pòtoprens jounen jodi a la nap swiv evènman yo pou ou e apre nap retounen pou n kapab toujou ba ou